Naïka pa moun Bon emisyon sa se Naïka map bel fè Naïka map bal fèl poul fè misyon an pou mwen janm vlel la e wè se Naïka map bat humm kòm se Naïka ki te di koze m pral fè yon Naïka parèt yon bèt nwa devanl nou pral wè mwen avèl kiyès kap gen kiyès nan nou 2 a kap soti. Ganyan e m konnen m pa ka pèdan. Se ganyan pou m ye. M poko janm pèdi nan bagay. Se sèl Christy m wè m te pèdi m pa konn sa k fè m pèdi. E wè Christy ou pa wè kijan li pase? Li pase mal. Enbyen wè. Ou pa mwen menm piti. Non, pom. Ou konnen m bate la, m gen plizyè jou. E pou ou relem sa pou ou relem sa pou dat msye tap tann la ba nou bol. Ka kwen yon soti te ka parat menm. Non seulement, senti m te ka parat, deuxièmement m pa senti m te ka menm, ok? Ou a lari a? Se tankou son Se tankou son ti feye pou mwen Menm pyon m pa ka mete la Koman sa? Li gen yon ti gason Yon, yon jèn klas Pou m te rankontre Sou wout mwen pandan mwen menm ansanm avèk Frè m nan t ap pati ansanm ak Jean Max Pandan n ap pati epi nou rankontre ak li nan machin Men M wè li pa twò li pa twò jèn men ta sanble ke li fek fou. M wè l fou kounye a epi tout sa m fè pou mwen Jean Max pou Jean Max ede m konnen pou nou kapab al avè l lopital bagay sa yo Jean Max pa vle. M pran kounye a m di Jean Max mèt ale m papa sòti m di mèt ale ak machin nan m fweton kamyonèt M fè chòf la ede m mete nan li, n al avè lopital. Ou pa konnen, m fin trete l, fin bay medikaman, fin fè tout sòt de bagay pou li. M ank okipe l, m ank peye kay pou li, m ank bay manje, tout sa li bezwen se mwen, m bliye tèt mwen pou m okipe l. Ou pa konnen, pandan m ap chèche enfòmasyon de li, pou m konn kijan de moun li ye, I fèm konnen lè yo esplike m i gon moun rankontre akote a m k rele Naïka lè m rankontre avè l m mande kijan de moun te ye Naïka esplike m tout jan de bagay de li lè ke m ale kote a e m a esplike tout sa m di men tout sa m tande de li eske se verite li di o se pa se pa bagay sa m sa m gen m sou moun konsa ke m ta chèche koze de li se pa o se de nèg m pale se pa e se pa koze m ta chèche de li m tèlman nève. Prince Guy ki gen rezon fwa sa. Mizè prince sa fèm pase mizè prince fèm pase Pou tèt it ede mom ta bay voye chèche m. Ki prince ki fwa sa? Atansyon gen plizyè moun ki rele prince Pa vin akize jan de prince mwen an pou nenpòt bagay tande Pa fèm sa Ya pa fèm sa non Ou kòmanse fèm enève Depi jan w tap gade m nan m deja wè ke se yon remak ou ta bay mete sou tèt li Pa fèm sa Dakò dakò dakò M gou prince mizè. Ki lè w ka fè m rekonèt plis? Nenpòt lè. Epitou m pap ka di m fè w rekonèt plis si w pa mete pye lakay mwen. Ebyen ok, si sa m ale, m pa konn ki lè m ap fè repons paske w pa mete pye lakay m. Se lakay m pou w ta vini pou m ta fè repons. M ale paske m gen kèk lòt bagay m pou regle. Men!